Ou genlè pa konprann. Mizik izo! Sa di izo son atis. Johnson André. Se sou non sa misye te toujou ye sou Facebook. Johnson André se non sa misye te genyen sou Facebook. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ki te di n lapolis anvayi vilaj dedye ta sanble izo pran nan sipriz e popilasyon an tout moun leve kouri kwè li la Se ratibwaze lapolis ap ratibwaze nan vilaj la yon fason pou yo wè kouman yo kapab mete deyò epi pase alenfinitif tout gang, tout nèg k ap bay peyi a pwoblèm. Si w apèn branche, kite m di w ou sou Sofyantivi 83, rezo enfòmasyon an. Bonjou, bonswa tout moun, mèsi pou sipò yo, kontinye fè n konfyans, n ap pote tout dènye detay konsènan sa k ap pase ann Ayiti, kèlkeswa. kote li ye a e nou sèmante 7 fwa 77 fwa se fè TV 83 la pou l pote nouvèl la jan l ye a. Ann ale nouvèl yo cho boul chaje pa kanpe. Theriel Thelus gentan gaye nouvèl la li di Frantz Elbé mete kanpe yon bakòp lapolis ki gentan rantre nan vilaj la pou kwèle la se gwo operasyon k ap fèt Izo ta sanble pral pran nan bwa kale a selon sa li rakonte. DG pnh la ap preche yon alyans ant popilasyon an ak lapolis li di ki deja kòmanse bay rezilta, men sepandan nan kad batay fòs lòd yo ap mennen pou konbat gang ak zam sou tout tèritwa peyi a, chèf polis la Frantz Elbé lanse yon dènye apèl bay tout sektè nan vi nasyonal la pou pote kole ak lapolis pou fini nèt ak bandi sa yo k ap simen epi bay dèy nan tout peyi a. Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Polis Nasyonal Dayiti a, atravè seksyon odyovizyèl yo tou, ki genyen Alo Lapolis ladan l, prezante bay piblik la yon repòtaj sou maryaj ki ta dwe genyen ant pèp la ak Lapolis. Nan repòtaj sa a, Nan kad repòtaj sa a, Direktè Jeneral Ayipolis Nasyonal la mande pou pèp la. Kanpe kole, bay lapolis konkou epi kanpe ansanm avè l pou rezoud pwoblèm nan yon fwa pou tout. E nan menm kad enfòmasyon sa yo pou jounen jodi a medam mesye nou pral tande komisè Muscadin ki li menm ap pale ak Theriel sou tout konba l ap mennen nan zòn Sid la e ki dènye estrateji l ap mete sou pye li fè konnen zòn sa toujou rete simetyè e pèsòn moun p ap ka travèse pou al fè sa yo vle. Kite m kite n ak Theriel. ki gentan gaye nouvèl la epi komisè Muscadin ki ajoute suk sou bonbon bandi yo. E antretan bon m lanse yon mesaj e bay zanmi an e izo parèt tèt ou nap chèche w la parèt tèt ou e pa gen fè lach yon gran nèg ou ye atis mafya peyi yon ye e pa gen pa gen fè lach parèt tèt ou pa voye ti sòlda al mouri fè bagay parèt pwent tèt ou. Son towo gwo doe. Epi pèp la mobilize. Pase gon bagay ke n bezwen fè ak peyi a. Frantz Elbe ta ta vle m bat on ti bravo pou li. Paske si sa m tande la Frantz Elbe se li k ap fèt moman m ap pale la a, ah ta sanble w ap jwenn on ti bravo nan men m. Enh si sa m tande la a se vre, ekoute si sa m tande a se vre Frantz Elbe sanble ap fon bòt. E misye ap genyenm wi la. M te di si genyen sitwayen, si gen malere malerèz anndan vilaj pezib degaje w kite vilaj. Sa k rive m pa responsab. Paske konsta fè ke nou ka di oubyen n ta ka di pa gen moun pa gen bon moun ki ret nan vilaj. Eske se bon sans k ap gide m? Sonje ankor yn fwa m di ke si gen de sitwayen pezibl k anndan vilaj kite vilaj. Sonje TT te pale nou. Si gen sitwayen pezibl anndan vilaj kite vilaj. Ok. M pap di plis. Nou gran timoun nou konprann. Izo! Parèt tout kò w nap chèche w nou bezwen w. Nou bezwen w. Parèt nan parèt tèt ou. Pa gen fè lach. Premye konsta sè ke peyi a pap dirije. Son konsta ke tout sitwayen kapab fèl, tout moun avize. Paske si peyi a tap dirije n pa tap rive la a jodi. Son konsta. Son konsta peyi a pa gen moun kap manage li kap administre peyi a enben ekoute si pa gen moun kap dirije peyi an pèp la santi l an difikilte l pa gen rele l pa gen reponn wap wè anpil fwa se mwen yap chèche pou m pote yo sekou bon mwen menm sa m ka fè se yon mikwo m gen m jis pale paske yo pa gen moun pou yo rele. e lè yo rele pa gen moun ki tande yo. Ebyen sou baz sa pèp la deside pour une fwa pou l pran lari de konsèr ak lapolis. Pèp la deside pou kore lapolis. Aprè sak pase laboul, aprè chèf gang. Toro gwonde ti makak fin tonbe par la pnh fòn mete sa se enpòtan chèf gang sa ke TT m pa konn si lòt nèg te fèl avan men TT se premye nèg ki montre imaj misye lèm tap pale de gang sa gen moun ki te minimizel. jiskaske l pran dimansyon l te vin pran an. Lapolis kraze Ti Makak e non sèlman nèg yo kraze Ti Makak, yo kraze ke makak la. E se nan kraze ke makak la ki fè moun Kanapevè pral voye sinyal sa nan tout peyi a e TT pran mesaj la, li pataje l ak pèp la. Hein paske nou konprann mesaj la epi nou di nan emisyon peyi a men kijan pèp la dwe pati ak mesaj la epi mesaj la ap vanse hein mesaj la ap vanse. Sa di moun nou bezwen yo nèg tankou Izo yo. Se nèg ke m pral montre n sou ekran an talè. Branche telefòn ou m pral montre w kiyès pou w al chèche yo. Sa di si w kwaze a nèg sa yo ki pral kouri yon kote rat fè. M ap retounen sou imaj sa yo tanzantan pou n ka kenbe yo, mache avè yo menm sou telefòn nou. Paske sa se mwen menm ki idantifye yo, ki konfime yo, ki ba ou yo. M di w men moun k ap fè n kriye yo e nou genyen yo. Nou gen imaj yo. Sa di pa fè ti malere, ti malèrèz abi. Komisè bonm tou raple la polis ya se yè m pat gentan dil sa tcheke tout kamyon baskil nou wè kap monte yo tou nèg yo konn monte nan kamyon baskil yo chita atè ya plat epi zam yo nan men yo donk kamyon baskil yo kamyon dlo yo tcheke yo tou nap ede peyi ya mesye chofè kamyon yo pa fache pou sa Paske pito nou an reta nan travay nou men nou sikile sef nan peyi a. Donk lapolis tcheke kamyon baskil yo pou nou souple, mete n sou men nou. Pase nèg yo frajil, ou konprann mete n sou men nou. Tcheke, tcheke pou nou. M te di n sa wi, jodi a la pito n plis enterese ak kamyon transpò yo ke machin prive yo. Wi komisè. Trelè yo, trelè fè yo, kamyon k ap pote bwa de pa kat yo. M jwenn bon grenn ladan yo tete. Ah m konnen! M konnen! E sak chèf wi nan peyi a. Lè w tande yo moute trelè fè a yo mare tèt yo wè yo chita wa konn se travayè e sa al kwè sa lè w kanpe w desann inè di maten yo jwenn machin sa ap pase men gon kesyon fò w poze men inè di maten kon machin fè ap travèse di. Kounya pou en 3 nèg chita anlè a chak nèg yo gen yon bèk nan do yo men gwosè 45 nèg yo men gwosè bal nèg yo men gwosè gen pil marijuana nan men nèg yo. Rete. Se kòmsi m ta di w piske popilasyon an gen enfòmasyon l pa gen sou yo li panse mwen menm m pap travay pou popilasyon an. Nan jiska An tou ka mesye m pa ban m bal ou tenten ban m bal ou pa okipe nèg yo k ap pase pa ougan k ap voye mesaj ban mwen yo pase pa pasèm yo voye mesaj ban mwen pa okipe yo. M tande yo gen nouvo zam pou okipe yo depi depi yo te toujou gen zam men mwen la map veye yo map tann yo map kontinye atake nèg yo a boulè wouj e sesi map atake nèg yo nan wotè ak nan wotè aksyon yo a menm jan yo ka kenbe yon nèg yo ka pran yon mas yo ka kraze tèt yon nèg epa sèl yo ki ka fèl epa sèl yo ki ka fèl nap atake nèg yo nan menm wotè aksyon ke yap fè a epa sèl yo ki ka fè sa kenbe yon nèg. Komisè, avan yè, te gen yon ti pale tou kout sou rezo a tou. Ooh! Sa k pase? Sa k pèvè, se yon nèg se yon nèg k ap opere nan yon baz ki rele Mòrèl. Rete. Nan Lewogàn. Sa w di m la a? Misye ap opere nan yon baz ki rele Mòrèl. Si m manti, rele komisè Apolon ki kanpe nan Lewogàn. W ap tande m k ap byen travay anba kòm komisè de polis. Al nan komisarya de Lewogàn, nenpòt moun ka ba w esplikasyon. ok. E yo di misye te pran 2, misye te pran bal, se nan kad swen li tap chèche nan nip la, li te ateri nan Fondèblan. Imajine w nèg la pran bal Lewogàn. Gen lopital Sent Kwa Lewogàn. Wi, sa l vin fè nan nip? Li pase lopital Gran Gwav, li panyen lopital Ti Gwav. Li pase lopital Miragwàn, li pa antre. Anlè sa l al pran swen. Ou tande? komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo ap oblije fèmen biznis yo ale kay Baden. E fò m di nèg yo byen, e pa tout moun k ap kite peyi a. Mwen menm m p ap kite peyi a, ekip pa m nan p ap kite peyi a. E n ap kontinye batay pou moun k ale pou yo retounen nan peyi a vin envesti. Klè. Klè. E nou pa pè nèg yo. Nou pa pè nèg yo. N ap kontinye atake nèg yo a boulè wouj. Jan nèg yo vle l la, n ap fè l avèk yo. Pa gen pwoblèm. Fòk nèg yo bay peyi a yon chans. Ayiti 1970 la, li posib. Men e 12 milyon nou ye nou plis pase nèg yo. Bon admetan yo ta 200 mil nèg admetan e yo pa sa. Ti mesye batize yo pa menm mil nèg menm. Nan. Si popilasyon an file manchèt li pot e boure sou nèg yo nap gen avèk lapolis nap gen yon rezilta. Bwa kale wi komisè jan w lage l la. Donk kote m kanpe nan lit lan mwen menm map kontinye peche nèg yo grenn pa grenn pa 2 pa 3 pa 4. Ou pap bay nèg yo chans. Nou santi sa. Ok a. Misye rele Amaral. Elysee Amaral tel bagay. Exactement. Misye se misye ki fè mentnans zam pou nèg Gran Ravin nan yo. Se misye ti solda yo se li k fòme nèg yo. Donk misye se yon espè an nam. Wè. M santi sa. Gen kèk videyo t pwouve sa. Egzakteman. Sou telefòn misye se bagay tèt chaje, diskou misye avèk misye rete gangstè, dèyè tout telefòn misye nèt se gangstè kisa sa ye, gangstè, gangstè, gangstè, gangstè. Donk misye konve, gen konvèsasyon avèk majorite gangstè jamayiken yo ki atè a, donk se misye ki fè kontak ant Jamayik avèk e. Gran ravil pou nèg yo. Paske ya te avèk kesyon bòz. Men bòz sa yo pase di kote de lakolin daken pa yon tip ki rele Richard. Pierre Richard. Map vini a li. Bon, donk 2 nèg sa yo, mte gen enfòmasyon ke nèg yo tap rantre, yo te prale lakolin daken. Men, mte gen enfòmasyon ke yo gonw pa patap. Men ou konnen nèg yo tèlman fò, nèg yo ap panse. Lè nèg yo ap panse, fò ap panse pou yo tou. Paw kont, ou konn ap kanpe veye nèg yo nan ou pap patap. Ke yo pran, tout moun wè yo pran. Deme ok pa gen problem si yo desann anba petet yo ka tou ret gen gwab sa depan men mte gen koulè rad ki sou nèg yo efektivman wi mwen 2 nèg ap vini sou motosiklèt aprè pandanm tap tcheke yo ekip jeremi em di pwobableman nèg yo gen dwa ap monte sou tèt kamyon an men moute tcheke machin tcheke machin tcheke koulè rad nèg yo mpa jwenn nèg yo. Men map gade yon video kote youn nan nèg sa yo misye pwouve l son kriminèl misye men gwosè ponyèt li kap masakre yon nèg a yon kout mas Tande bon di bagay yo banm di Ya banm di popilasyon yon bagay nan afè telefòn e ke tout nèg ki fò nan enfòmatik yo konnen l men m pat konnen l son dyaspora sa fè nou dyaspora yo nou pap janm pale men non yo anpil gen moun ki fache pou sa men sa fè m te gade fòn ou menm son dyaspora ki montre m bagay sa. Jezi m konsa ke nan telefòn nan lè w wè lè w al sou galri telefòn nan lè w klike sou imaj la si se imaj whatsapp li ye lè w klike sou imaj la w al tcheke detay lè w al nan detay l ap ba w kilè foto sa te fèt èske l se imaj whatsapp èske l se imaj facebook èske l se imaj m te kapab di instagram èske l se imaj bluetooth men videyo m ap gade sou telefòn misye a yo. Se video ki fèt sou kamera. Wè. Kote zam lapolis nan menl. E wap gad yon bèl lèse vèt lapolis. Wè. Tout video yo se video ki fèt sou kamera ui. Kote misye ap kraze tèt nèg la. Se yon dil ki te mal pase antre yo menm. Ok. Wow. Se yon dil ki te mal pase antre yo menm. Yo te bay misye e konbyen gram de marijuana poul te pote ale yon kote. Li pa pote ale kote a. Yo fè kontak avèk li. Paw li pèdi yon lòt tip. Misye vin nan nan baz la efektivman wi nèg yo kenbe misye nèg yo sakrifye misye nan eta sa. E pa ti koze non. Sa map di n la alò pou moun kap tande la sa komisè ap di a youn nan nèg ki tonbe jodi a misye kap tiye yon nèg a yon mas misye chita sou nèg la li genlè mare misye de bra dèyè epi lap vide kout mas pou l fann tèt nèg la l gaye sèvèl li nèg yo kriminèl anpil mesye. Exactement. Hein nèg yo kriminèl. Donk. Se nèg sa yo jodi a la anpil moun ap di ki se inosan. Ah moun ap di yo inosan? Non men ou pa janm konnen. Ou pa janm konnen fò pa bliye nèg sa yo pa pou kò yo. Wi m konnen. Yo pa pou kò yo. Donk nèg sa yo jodi a la yo fini ap absan. An menm tan tou nan operasyon jodi a la nou fè yon gwo kout filè pou moun okay yo. Sak pase? Tip sa son nèg ki rele Louperou. Oh Louperou wi. Yaa loupe ou nan menm. Oh! Loupe loupe ou nan menm si w tande dènye dènye voice ke m voye ba ou la kote ke m fèk ap pale avèk on nèg k ap benyen tou e nan ki baz misye ye ki di m men kòman bagay yo fèt voice sa m voye l ba ou al tande l ou wè. M a tande l aprè. Men Rete. loupe ou a li gen on frè l ki rele bwa tèt k ap tande m la a bwa tèt la te konn chaje machin tout chofè machin konnen l misye se on kriminèl notwa ki abite du kote de gran ravin k ap frape la a. Enben se loupe ou kòm chofè adwat kamyon sa a ki fè asire kay Pòtoprens lan. Se menm misye ki bay antèn sou moun Okay yo lè yo moute machin nan. Li fè machin nan lè li fin peye pou ke nèg yo kanpe machin nan yo pran moun yo ap pran nan. Prèv la byen grann, lè m arete misye a, chofè machin nan vin kote misye, vin kote m, li di m komisè misye gen yon kòb nan men m. E nan menl m dil ki kob, li dim se kob poul peye matisan. M di ki kob sa? Lè sa Loupe yo dim wi efektivman wi li gen 3000 dola ayisyen nan menl poul bay nèg yo. Donk se Loupe ou ki fè kontak pou fasilite machin sa pase. Men pou Peter Bicha podyab e m pa kilpabilize li, li pa ni koupab ni reskonsab nan kesyon sa. Men sofke Loupe ou a se li menm ki veye antèt sou nèg yo. Li gen yon frèl ki rele Bòtèt. ki anndan vilaj la kap frape se yon kriminèl notwa ok li ye. Rete. Li gen ti bagay. Ok donk bon tèt sa nou gen antèn sou misye nou gen foto misye misye te konn chaje machin estasyon an li pa chaje machin estasyon ankò ou pa bezwen pè yon bon maten ou ka jwenn imaj misye konsa tou e m ka pran l se mwen Maro sèlman ki konnen popilasyon anrèl la pa konnen. Ok pa gen pwoblèm. Fòm di tete fòm di nèg yo sa lè m di nèg yo paka travèse Nip lan fò yo konprann ou te mèt travèse Nip lan se yon bourik map pran w. Ou travèse sou ou kamyon siman pansan ke pral m pap kanpe kamyon siman m ap kanpe kamyon siman pou m wè 5 nèg kanlè a kiyès ki yo ye. Klè. Paske nèg yo sa nèg yo tèlman fò lè w wè kamyon siman ap pase ou wè tout nèg tèt yo mare anndan an nèg yo woule nan siman an e wè a men se pou nèg yo reziye yo e asepte kote yo ye a se nan yon prizon ke yo ye yo pap ka al wè fanmi yo ki nan sid madanm yo pitit yo fanmi yo. yo pap kapab al wè yo. Dayè, yo gen lanmò yo pa ale. Fèt Sent Mari, fèt sot pas, e fèt Fwilèdèk sot pase la yo pa ka vini. Se jan Izo gran plantè. Bon li t al fè yon ti chante. Izo se atis mafya peyi yo ye monchè. Men Muscadin envite w nan yon aktivite lotbò a pou w al rape w pa ale. Ou misye misye bay fren, misye pa ni misye pa serye donk. Izo di sa e atis mafya peyi a li ye. Gon aktivite la nan Miragwàn, komisè a envite w, gratis, lojman w, tout bagay w gratis, men w pa vle al pou w a pèfòme pou pèp la. Ou Izo pa serye. Ha atis mafya peyi a. Izo se nèg Bomon ke l ye. Enh li pa ale. Manno, Manno se nèg anba a. Enh nèg Pòsali Manno ye. Ya, nèg yo se de kriminèl nou twò, e pou nèg yo desann anba a. Enh. Eeh. Sa m rezève pou nèg sa bon. Pito m pa pale tande. An an n pa pale. Pito li pa pale. An n gade yon lòt bagay kounye. Maral Toma alyas pa pran chans. Tande sa m pral di w la. Epi gon lòt ki rele Richard Charles alyas piman bouk. De prezime bandi sa yo. Se de nèg ke moun konnen. ki ta kòmsi gwo bandi, selon enfòmasyon komisè a te genyen. Eben nèg yo tonbe nan zòn Bèken, nan Miragwàn. Nèg yo te gen zam sou yo. E gen zam m ap gade la ta menm sanble zam lapopo, lapolis. Lè m ap gade zam sa m pa m wè l sanble zam lapolis. Selon enfòmasyon ke komisè a jwenn, Nèg sa yo se nèg ki ta sòti swa sou Gran Ravin oubyen Vilaj. Bon, nèg ki rele Richard, misye son kriminèl. Sa di, m ta renmen jwenn yon moun k ap defann misye. Paske m ap gade yon videyo kote misye ap fann tèt yon nèg ak yon mato. Bon, an verite m pa menm ka gade videyo a. Sa di, nèg sa son kriminèl. Kounye a tande wi Ki sa k pral pase Lè Komisè a kontinye Paske nèg yo fin tonbe Kounye a l pran materyèl nèg yo Telefòn Oh oh Ta sanble Richard misye gen pou misyon pou l achte bòz ak bal pou nèg yo. Misye se nèg kafou lakolin. Ta sanble misye gen plen manch long tou lakay li. E komisè a pat gen tan rive la. Li ta gen tan chèche yon ti bagay. Ou konpran li ta jwenn ti bagay. Eben koute. Eske n konnen pami 2 nèg sa yo t tonbe a gen ladan yo yon jamayiken? E se jamayiken sa a swivan done nou jwenn sou telefòn nèg yo se misye ki aprann yon seri de ti sòlda manye zam, kòman itilize zam. Pa gen pwoblèm non blan, non pa gen pwoblèm nou fin ak sa, nou pa tande w byen n fin ak sa ou konprann sa m di w? Donk misye s on jamayiken l ye. Sa di se misye, misye gen pou responsabilite, m di w, e pa ti kou, nèg sa yo ap pran pil kou, wè, nèg izo, nèg gran ravin, e pa de kou nèg yo ap pran la non. Tout videyo misye genyen sou telefòn li, se videyo l filme ak kamera. E pa ti bagay piti. Pa egzanp, nan yon videyo, petèt m a montre nou aprè, misye ap montre dèyou kòman pou manye zam nan, kòman pou itilize l, kòman pou rete chajè ladan l, kòman pou sèvi ak li. O! E pa ti bagay non! Misye ap montre nèg yo la a. Jamayiken misye ye, li pa ayisyen non. Ahh! Sa pa anglè? Patwa? Enben ou t pou di m pa konnen! Eske n sonje ke depi ki tan, depi ki lè m ap di lasosyete ayisyèn, m ap di otorite ayisyèn, nou gen yon pakèt Jamayiken ki souvan vin la a Sibonèt, k ap fè tranzaksyon avèk nèg yo, nèg 5 segond? Eske n sonje depi ki lè m ap di bagay sa nan peyi an? Pèsòn pa m okipe m kou chen?